Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la kawo pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Bagay yo toujou grav nan peyi d'Haiti. Eske tout moun anfòm? Se deja wikend? Ben, an Haiti se wikend kazanye, on sò pa, paske... E nan kad atak sila a, anpil bal pete sou machin jij la e vit machin sila a li brize. Si n ta kwè enfòmasyon ki tonbe, jij la pa t nan machin nan nan moman kote ke endividi ame yo atake machin sila. Pwòch li yo kalifye ensidan sila kòm yon menas Daprè sa nou kapab site, Radyo Tele Metwonòm, epi tou, jij la li menm pa t reyèlman ekri nan Konsèy Minis pou mande pou mete a dispozisyon li, Premye Minis Ariel Henry, Claude Joseph, Minis Afè Etranjè, fòk nou raple Garry Orélien se jij enstriksyon k ap travay sou dosye Asasina Jovenel Moise, aprè dezinyasyon li, Rockfeller Vincent ki se minis lan jistis alò, ebyen te pwomèt pou kapab mete tout mwayen nesesè ak dispozisyon jij sila a pou kapab pèmèt li fè travay li kòm sa dwa. Ekoute, eske atak sa ki fèt sou machin jij lan, se sa n ta kapab rele yon sòt dentimidasyon pou di ekoute, on pe pa avanse. Reste la ou vous êtes. Paske dosye sa ou manyen an, ebyen se yon dosye ki vrèman brilan. Don, se an Ayiti, paske gen bagay lè w ap fè li, ebyen m ta kapab di, fòk ou menm tou, ou blende. Ou wè, komisè gouvènman an li menm yè nan kad yon konferans pou laprès kote ke li t ap anonse entèdiksyon de depar epi manda damne kontre sèten. Individu arme? Ebyen, ou wè dèyè do li gen nèg ki kanpe avèk ak 47. Sa vle di, tout nèg gen gwo bagay nan men yo. Si yon jij dezinye pou kapab ankete sou yon dosye kèlkonk, yon dosye brulan, yon dosye epineu, kòm parekzanp lasasina de Jovenel Moïse, Moi je pense que bon fok ou mete kanson w nan tay ou. An nou fon ti pale sou dosye Léon Charles. Léon Charles demisyone, les gens du secteur démocratique et populaire ils ont pris la parole, ebyen se te pou kapab mande pou Léon Charles retire kò l nan tèt. lapolis la. Men koute! M panse ke gen yon sèten entelijans pa bò kote mesye sa yo. Paske lè Andre Michel di ke yo bay yon deadline kelke jou, iltimatòm nan ap bout premye novanm si mesye sa ale nan tèt lapolis toujou, ebyen l ap retire kò l bò kote Ariel. Mwen je panse ke se yon sòt dantisipasyon ke Andre Michel fè. Pou kapab pran frem nan. Nan ki sans? Non sonje li te bat lestomak li kom kwa ale revoke moun se te yon bel bagay. Se kan menm yon bagay istorik pou sdp. E byen jounen jodi a la a, le fèt ke li di sa, se kom si se li menm ki ap trase la vwa a la bonn oryantasyon di peyi. E poutan, hum, tèt chaje. An tou ka, kom revokasyon Leon Charles la t ap diskite dan lè koulis, e Michel Andre se kelken, ki li menm yn nan gouvèneman sila, li okouran de tout bagay, il a anticipé pou kapab lanse yon ultimatum bay Ariel Henry pou dil ben ekoute si w pa revoke Léon Charles, ebyen nou menm nou pap avè w ankò. Donk se fè, men fò m di nou ke mwen fè yon ti konsta pa rapò ak kelke tweet de lansyen senatè Steven Jorvenson Benoît. Kisa li di nan tweet li yo? Tande byen mezanmi. 2005 gang anvayi peyi a. Léon Charles revoke pou pa kapab, sa vle di nan lang fransè enkonpetans. Rekonpans, Bèl djòb lan Washington DC, lakay Tonton Sam. An 2021, gang tounen pou pi rèd, Léon Charles tounen pou pi rèd tou, tankou ekspè. Li revoke ankò? pou pa kapab e kòm rekonpans bèl djòb menm djòb la ap tann li nan Washington DC. Nan kontinye avèk tweet ansyen senatè Steven yo. Finalman peyi a pa gen moun. Léon Charles DG pnh, Léon Charles anbasadè OEA, 15 zan aprè Léon Charles DG pnh ankò, Léon Charles anbasadè OEA ankò. E dajoute ane 2021 pli de 700 kidnappés. des dizaines de citoyens assassinés, des milliers de paisibles citoyens déplacés, et les chefs se battent pour rester à leur poste. Pas un seul ministre démissionnaire. Nou pa konwant, Ariel, Ti Claude, Litz ak lot menis apayze yo. Kite sa nan. Nou pa konn wont? Bon, antouka m panse ke te genyen 3 pèsonalite. Pèsonalite sa yo je kwa ke se Ariel Henry, Leon Charles, epi lotre pèsonalite la pli deteste pa la popilasyon ayisyèn se Andre Michel. Kòm gon premye ki jete l, ebyen, anpil moun espere kounya a Ariel li menm tou ka jete l. Epi apre Ariel, Andre Michel a fè yon poze, l a fè yon silans. Paske m gen enpresyon a chak fwa li pale se kòm pwovoke la popilasyon ayisyèn. Ban m di nou, sou zafè politik administrasyon amerikèn vizavi dayiti, si nou tande ki pozisyon moun sa yo genyen, ebyen n ap di tèt nou mezanmi bagay la fini pou nou nèt. M ap sèlman retounen avèk yon tèks konfrè nou Rezo Nòdwès. Tradui pa bò kote yon jounaliste amerikèn ki enonse 10 règ, tande byen wi, 10 règ pou kapab prezidan oubyen premye minis nan peyi Dayiti nan kontèks resan anlèvman sitwayen ameriken yo. Amy Wilentz, li se yon jounaliste amerikèn, li se redaktris an chèf jounal ki rele The Nation. Nan kontèks resan anlèvman misyonè ameriken yo, Auteur. Sezon dè pli prezante 10 règ amerikèn pou kapab dirije peyi sa a, sètadi an prezidan ou premye minis nan peyi Dayiti. Tande règ yo byen mezanmi pou wè si se règ ki an favè pèp ayisyen an. Pa entèfere avèk òm dafè yo, paske mesye sa yo se towo yo ye, se de vye zami de lanbasad amerikèn, kèlkeswa, Kòripsyon, Dwàn, kontwòl dwàn, kontwòl pò, kontwòl enèji, pwoteksyon, kominikasyon, bank, dwòg. Donk, sou premye pwen an, piske nèg sa yo se vye zami de lanbasad amerikèn, Jovenel t ap mouri, l retounen mouri ankò. Paske pwen sa a, lè m ap gade l la a, tout sa Jovenel t ap atake yo, ebyen, se kòmsi l t ap atake Lèzetazini an pèsòn. Dezyèm pwen an, la journaliste a dit, Comprenez que vous êtes president, sa vle di ou se prezidan men homme d'affaires yo se yo kap dirije. Ah bon! Humm! Tout moun wè sa e tout moun konprann sa tou. Gen yon twazyèm pwen, ou menm tou ou kapab vòlè e kite zanmi w yo vòlè. Ah bon! Ou kapab asasine men kite zanmi w yo tou asasine e masakre moun menm jan. Silvouplè eseye fè li trankilman men Franchman, tan ke ou respekte règ nimewo 1 an, ebyen nou pap gen twòp pwoblèm avèk ou. Peu importe si ou genyen des millions de dollars de sources inconnues kache an espès lakay ou, pa gen pwoblèm toujou. Hum! Nimewo 4, Si ou bezwen gang pou dirije paske ou detwi tout enstitisyon demokratik peyi an epi tout fòs lòd yo, Ebyen, nou pap gen twòp pwoblèm avèk ou. Sepandan n ap wè sa pi devan nan Règ 9 la. Senkyèm, pa enkyete w pou pèp ayisyen an. Se yon pakèt egare yo ye. Yo fyè paske yo nan mizè ap patoje dan la kras dan la mèrd, sa pa gen twòp enpòtans pou yo. Yo kapab sipòte neglijans ou tou. Si yo mouri nan kovid. Ebyen se paske ou pa bay ase vaksen. Pa enkyete w pou sa tou. Règ 6, Pa kite yo kite peyi a. N ap pale de ti pèp sila a, ti pèp y ap masakre maten, midi e swa a. N ap ede w arete yo. E si w kite yo pati, n ap pimpe yo tounen ba ou. Pa janm panse ou se prezidan Ayiti, nou respekte w e nou ap pwoteje w. Hum! Nou p ap fè l. E nou p ap janm fè l. Men, fè tou sa nou di w paske ou deyò. ou pa endepandan. Tande byen wi! Ou deyò, ou pa endepandan, sa vle di ou se timoun ki ret a moun. Ou pa chèf yon nasyon souvrèn. Hum! Sa vle di pa bay tèt ou manti. Règ nimewo 8, Pa janm bliye, sèl sèten vi nwa konte, vi nwa ameriken yo. Hum! Règ nimewo 9, Pa janm kite yo kidnape Ameriken blan. Epi règ la nimewo 10, pa janm admèt ke règ sa yo se pou ou. Ebyen fò m di nou ke pami tout règ sa yo, ebyen gen youn ki bafwe, gen youn ki pyetine. Quelle est cette règle daprè nou menm? Nou deja wè se règ la nimewo 9 paske. Le fait que li vyole, kòman li vyole se paske ebyen kounye a y ap kidnape misyonè ameriken nan peyi Dayiti. Monchè, se kounye a wi m kontan. Wè, m kontan paske la pozisyon amerikèn, afiche par l'administration américaine bien sûr, se yon pozisyon pou kapab antere pèp ayisyen an pi plis toujou. Men ekoute se pa paske m ap fè apoloji pou gang yo nan peyi Dayiti, men omwen le fait que Youn nan règ sa yo pyetine, aparaman, ebyen tout moun ap tann quelle sera la position des États-Unis. Epi li fè anpil refleksyon, pa egzanp paske sa se kèlke pwen a devlope. Li di gade pi prè non anlèvman nan peyi Dayiti ki fè aktyalite semèn sila. 16 ameriken, pami yo plizyè timoun, plis yon kanadyen, tout se manm Christian Aid Missionaries ki yo menm ebyen kidnape nan dat 16 oktòb. pa bò kote gang 400 mawozo, alòske gwoup etranje sila a mete fen ak yon vizit nan yon òfelina. Chak semèn nan peyi Dayiti, genyen anpil anlèvman. Anlèvman non sèlman enfimyè, anseyan ou pedyat, men tou de jan òdinè. Anplis, chak mwa yo genyen asasina, asasina de san fwa, byenfetè oubyen militan k ap defann dwa moun oubyen jounalis, yon medsen, yon avoka. Men gen plizyè masakre ki fèt pandan 10 dènyè ane nan peyi Dayiti, prensipalman nan katye opozisyon yo, hum, kote gen anviwon 70 moun ki jwenn lanmò yo. Pa rapò ak tout kesyon sa yo k ap pase, ladministrasyon amerikèn li pa di anyen. Men jounen jodi a la, kòm se resòtisan ameriken yo kidnape nan peyi an, ebyen, Otorite yo ki nan administrasyon amerikèn ap peze sou akseleratè lan pou ke otorite ayisyèn yo kapab antre an negosyasyon avèk gang 400 mawozo pou kapab rive libere moun sa yo. Tout prezidan ki pase nan peyi Etazini pa janm genyen yon souf pou pèp ayisyen. Sa ta vle di ke se enterè pa yo ki konte. E lenterè dè Etazini, kòm mwen toujou di nou, se lenstabilite Dayiti. Donk, si Leta Ayisyen refize antre nan lojik sila, ebyen tout nèg ki la yo, y ap revoke yo paske se administrasyon amerikèn nan ki mete yo. Paske si administrasyon amerikèn nan pa t mete yon moun tankou Ariel, jounen jodi a la, li pa t ap oblije fè figi l di pou l rete. sou pòs sa toujou paske Ariel se yon enkapab se yon moun m pa konnen ki desann nan peyi a sou yon parachit epi li vin premye minis donk nou kapab konprann ke bagay la li vreman grav e pozisyon oksidanto yo genyen pa rapò ak ti peyi yo li vize tou senpleman afebli yo rann yo pi mal epi yo menm pou yo kapab toujou pase lòd ebyen le rapt dè misyonè ameriken Li pwouve ke genyen youn nan règ yo ki pa respekte. E si bandi yo nan peyi Dayiti se règ sa yo yo tap pyetine, anpil moun tap kontan wi. Si bandi yo pa tap kidnape ti malere, anpil moun tap kontan wi men bandi yo fè tò ak malere yo tou, malere malerèz kap defann degouden yo, yo fè tò avèk yo nan tout règ sa yo. Si bandi yo te fon feso, bon kòm yo pa tap kite yo egziste ankò paske jounen jodi a la wap wè pou wè fantom 509 pran lari, le fèt ke nèg yo kraze brize pou enterè popilasyon an, pou enterè lapolis, ebyen Lèzetazini di w ke yo mete nèg sa yo sou lis teworis. Fòk leta degaje yo, Leon Charles degaje l sou sou Lèzetazini pou l kapab ekstèmine moun sa yo nèt, fini avèk yo, detwi bagay ki rele fantom 509 lan. Men. Jounen jodi a la a, yon premye minis sòti nan lari, menm si son premye minis defakto, yon premye minis bleng bleng, li prale nan pon wouj, bandi sène l anba bal, yo fè l kouri. Jounen jodi a la a, pa gen ankenn nòt ki sòti pa bò kote administrasyon amerikèn pou ta di, ebyen bandi sa yo, nou rive twò lwen. Sa vle di, se lè gen enstabilite a, bon mwen m pa konn poukisa, Jimmy Cherizier, nèg je 9 yo, Pat fè sak te nan tèt yo a. M pap preche vyolans non, men se vle m te vle pou tout règ sa yo Lèzetazini enpoze ak Ayiti an, pou bandi yo bafwe tout règ sa yo nèt. Donk mwen menm la m panse ke, ebyen, fò bandi yo tande emisyon sa, chache tande règ sa yo, epi yo menm pou kapab bafwe règ sa yo paske m swete ke bay federasyon an se li k ta pou bon paske yo pyetine ti pèp sa twòp. Men elas, bandi yo se enterè yo y ap defann, bandi yo gen patwon pa yo tou, yo gen moun ki pou di yo fè agoch, fè adwat, sa vle di, pèp ayisyen ap toujou dan la kras e dan la mèrd. Mèsi bokou la famiy, kòm toujou an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abòne ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay, pi aprè kès kon di? A la pwochèn!